Bri kouri nouvèl la gaye medam e mesye, zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, jodi a la a DG pnh la Frantz Elbé. sòti nan silans li nan konferans de près sa a ke DGPNH la li menm li te bay, kote ki te gen anpil jounalis k ap poze kesyon, ebyen grenn kesyon ki pral fè Frantz Elbé voye mesaj dirèk bay tout bandi yo mèdam e mèsye ou pral sezi tande e misye deklare e nèg kanaran yo ki yo menm aprè masak yo fin fè nan bon repo yè. E anpil moun pèdi lavi yo, anpil bus boule, anpil anpil deblozay fèt, nèg yo touye moun, yo boule moun, bagay la te vrèman rèd nan Bon Repo mèdam e mesye, enben se ta Jeff chèf gang Kanaran an ki li menm responsab kalite masak sa ki fèt sou popilasyon Nan Bon Repo a medam e mesye nou pral envite w tande DG pnh la ki pral bay bilan tou sou kantite bandi ke lapolis pete fyèl yo, sou kantite zam tou lapolis rekipere e kantite bandi tou ki arete medam e mesye enben jodi a la DG pnh la pat mete dlo nan bouch li pou misye te pale avèk popilasyon ayisyèn nan ke l mande èd yo pou ede lapolis trake tout nèg ilegal ki gen zam nan men yo kap fè san pèp la koule, tout nèg ki yo menm pa respekte la lwa ki panse se yo menm kap dirije peyi sa medam e mesye ebyen nou pral fè ou tande Frantz Elbe DG pnh la ki li menm te nan miko la près ou sou TV lakay Haïti pwen kòm bòn ekout tout moun nap tounen. Mond o nivo de la kominote entènasyonal pa bliye mond lan son vilaj Haïti pa pou kòl. Son vilaj li ye. Nou kòm pwofesyonèl, nou m kòm fòs de lòd, responsabilite nou se kolabore ak tout moun k ap vin ede peyi a nan kesyon sekirite. Se pa nou menm ki de deside vini ou pa vini yon fòs de lòd. Men djòb pa nou kòm pwofesyonèl, se respekte lè desizyon dè zotorite politik e kolabore konvenableman avèk tout fòs ki dispoze vin bay yon kout men an Ayiti e kòm Ayiti fè pati de yon vilaj e nou fè pati de yon rejyon donk nou pa ka trete tèt nou sèl kesyon sekirite se yon bagay global ke li. Bonjou, alò mwen se Roland Emmanuel Bouchard, m ap travay pou Radyo Tele Zenith. Kestyon pa m nan li gen 2 volè. Alò DG, m pa konnen si se mwen ki mal tande, nan bilan ke ou t ap fè a, m pa tande ke ou di zòn polis la rive rekipere, ki sou kontwòl bandi yo pandan tout ane 2023, lè nou konnen ke zòn metwopolitèn nan li menm li sentire, ou pa ka kite kapital la pou ale nan nò ou ankò pou ale nan sid, menm yon bon pati nan zòn metwopolitèn nan. Dezyèm volè a, nou se jounalis, nou nan lari an, nou tande kri popilasyon an, anpil nan yo ki di polis nasyonal la jounen jodi a, Li vin tounen yon polis patikilyè, li pap de li pap pwoteje popilasyon vrèman, se plis dè patikilye lap pwoteje epi enterè patikilye lap pwoteje. Men kisa w kapab reponn avèk anpil moun nan sosyete a ki konprann polis la konsa jounen jodi a lè yo wè polis nasyonal la vrèman pou yo gen santiman tout bon enben polis sa se polis nasyon an se pa yon polis patikilyè. Mèsi. Pa bliye ke nou di ke peyi a ap viv yon moman ekstrèmeman difisil. E sitou an matyè de sekirite. Sekirite a pa yon domèn pou kò l, gen anpil Domèn ki enfliyanse l. Anpil fwa, domèn sekirite a se konsekans de yon ansanm de lòt aksyon nan lòt domèn ki ban nou l. Lapolis la ap goumen chak jou a bandi. Si nou swiv rezo sosyo yo, piblikasyon lapolis la, avèk mèg mwayen ke lapolis la genyen, nou goumen a bandi yo e nou reyalize dè operasyon ki pote fwi. Di ke lapolis la fayi a misyon l, prezante lapolis la kòm yon fòs nil, se yon ti jan grav. Pandan ke polisye yo ap sakrifye vi yo nan lari a chak jou pou pwoteje nou. Anpil fwa, tout moun lakay, lari cho, men lapolis la oblije la nan lari a pou l pwoteje byen nou, pou l pwoteje vi nou. Kòm peyi a ap viv yon sitiyasyon difisil, li pa reve sèlman a lapolis la pou rezoud pwoblèm ke n gen jodi a, men li mande pou chak sektè anndan vi nasyonal la pote kole, met men ansanm pou nou rezoud pwoblèm ke n genyen. Lapolis la detèmine e nou prè pou n kontinye fè sakrifis, angaje nou lan lit pou libere popilasyon. Nou pap dekouraje e n ap kontinye fè l. Kanaran, aktyèlman nou kòmanse operasyon de demantèlman dènn. N ap pwofite espas sa pou n mande moun Kanaran Se moman pou ke yo plis kolabore avèk la polis. Ann met men ansanm pou ke nou rann Kanaran, vilaj sa a li vivab. Ki o ki ap gen de twa moun k ap teworize popilasyon an. M ap mande popilasyon an pote kole avèk la polis la pou nou rezoud pwoblèm yo. Koman dire jij? Se yon viktwa polisyè. Se o pri de sakrifis. Plizyè operasyon reyalize. Anpil echanj de tir. Chak swa apre yon operasyon, nou oblije regwoupe nan yon sal pou n ap gade videyo, pou n gade kijan ke, ki meyè estrateji pou n itilize lelandmen. Jiskaske Varely bere, gaz soti. Mwen mande nou vizite videyo yo. Si yon moun ou ta gen ti dout sou jounalis responsab ke m kwè nou tout la nan nou, nou rete ouvè anndan enstitisyon lapolis la pou n pataje videyo yo avè w pou n fè w gade. Ke w ka vizyone yo, ou gade yo. Pran tan w pou w gade yo. Lè sa a, moun ki pa fòme konviksyon yo sou sa, y ava fòme konviksyon yo sou sa. Otre kesyon? Nou ap pran de dènye kesyon, paske nou konnen ke kesyon yo anpil. De dènye kesyon. Bonjou tout moun. Mwen menm mwen se Melias Norkson. M gen yon kesyon a de volè. Kòmanse avèk operasyon Varreux 2 Pieds. Depi 12 septanm nou konnen sa k te gen nan peyi a. Mesye yo te bloke anba, te gen anviwon 2 mwa eksetera jiskaske pandan novanm lan ou di ke gen operasyon polisyè ki fèt epi debloke tou sa. Men, ou di ke nou toujou ap vizyone videyo tou sa. Men, èske nou ta dwe konprann la mesye yo anba a, nèg ame yo, Yo genyen plis fòmasyon ke lapolis ki pran fòmasyon nou konnen deja o nivo nasyonal e entènasyonal. Sa fè youn. Dezyèmman, mwen tande avèk atansyon tou bilan operasyon ke w prezante pou nou pandan ane a. Èske ou komandman an li menm li satisfè lè n konsidere tou gen yon pakèt kote, anpil zòn, Mesye yo te toujou okipe, se trèv yo fè pandan fèt fen dane a men se pa pou presyon entèvansyon polisyè an ki fèt. E san nou pa bliye tou lapolis la li menm li fè anpil travay. Mèsi. L ap di ke lapolis la ap mennen yon lit kont bandi chak jou. Nou pa sou bòn fwa bandi. Sa ke nou genyen yo, nou genyen yo sou sakrifis polisye yo, angajman polisye yo nan lari a. Donk, zam sa yo ke n ap gade la yo, mwen gade yo, se pa zam an plastik yo, se bon zam yo. E se pa pote yo pote yo ban nou. Se sakrifis nou fè nan lari a pou ke nou pran yo, afwonte yo. Donk nou kapab di ke nou satisfè. Nou satisfè pa rapò a angajman e espri de sakrifis ke polisye yo angaje yo nan lari a. E kòm kòmandan an chèf, nou kapab di ke nou satisfè. Jodi a nou vin prezante ansanm de travay ke lapolis fè pou n montre ke lapolis la l ap travay menm lè ke kondisyon sekirite peyi a, amelyorasyon ke n ap chache a nou pako jwenn li jan n swete l. Men lapolis la goumen anpil. Se mesaj sa m pote jodi a pou nou. Mwen salye tout moun Non manman m ak papa m ban mwen se Joseph Michaud M ap travay pou yon medya an liy ki rele Radyo Tele Makandal DG mwen santi m kontan pou bilan an Gen anpil jounalis ki debake ki vin pran bilan lan men w pou l kapab al simaye l pou ou. Men lan bilan DG, m pa wè w mete dega lapolis fè sou jounalis non. Maxiben Lazarre, lapolis tiye l sou wout awopò a. Romel, Romelson Valcin, Vilcin. Lapolis tiye l nan mitan komisarya a. Jis nou fè yon makiyaj n al avèk li nan lopital pou n di se nan lopital li mouri. DG, Se menm près sa jodi a k pral pote mesaj la pou ou. Mwen menm k ap pale avè w la a. Madi 25 oktòb a 3 zè de laprèmidi sou Chandmas la. M ap travay! M al etidye pou sa. Pandan lapolis ap fè yon arestasyon, yon polisye pran gwo zam ni. Li fann kamera k lan men m nan an de. M t ap mouri kite 7 pitit. Ou konn sa yo t ap devni? Mo pa pale sou sa. M ale lan IGPNH. Yo pran doleyans yo, yo odisyone m. Jiska prezan, lapolis pa janm di èske y ap remèt mwen kamera a. Kamera pa kamera Leta, se mwen k travay, m achte kamera pa m. Men, jodi a, lapolis arete jounalis nan fonksyon travay li. Yo bat li, yo antrave l nan komisarya, yo imilye l, yo bat nou. M wè w pa met sa lan bilan ou bliye sa sa pa rive lan zòrèy ou DG? M panse èske w pral bay yon lòt bilan pou jounalis spesyal paske se nou menm ki pou pote nouvèl la pou ou mèsi m ap tann bilan an. Pandan ke n ap travay pou amelyore kondisyon polisye yo, pandan ke n ap pran de mezi pou ke nou ankadre polisye yo, an menm tan tou, nou aplike rigè avèk polisye yo lè genyen yon fot administrativman grav e lè genyen yon enfraksyon Nou pran responsablite nou kòm kòmandan. Se pa san rezon ke gen plizyè polisye ki revoke, gen polisye ki arete, e gen polisye ki an izolman, e gen polisye ki an mezi konsèvatwa. E enfòmasyon yo yo la. Jounalis Michaux, ou la? Mèsi. M ap envite w, tout lè fòk ou bezwen enfòmasyon, pòt nou ouvri pou n ba w enfòmasyon. Pako fin pale. Ah non, sa se otre choz. Si son demand, si son demand pou nou remèt kamera, se otre choz. Men prezante lapolis la, kòm moun kap vyole chak jou manb laprès, se yon imaj ki trè grav pou enstitisyon lapolis la. Eskizem sivouplè banm yon minit frèm jounalis mwen yo ka maksiben sou wout dèlma sou wout ayopò ankèt la ouvri men tout otan ke ankèt la pa fini paka gen kominikasyon ki fèt piblikman de ankèt la. Pa kont, si yon asosyasyon de près, si yon jounalis bezwen konnen ki jan ankèt la ap evolye, li lib pou l kontakte Enspeksyon Jeneral. M ba w garanti w ap jwenn enfòmasyon, y ap gade avèk ou epi w ap wè ki degre davansman ankèt la. Lè sa a, w ap an mezi pou w fòme konviksyon w. Ka jounalis ki Blese lan komisarya de delma e ki Jounalis mwen yo Jounalis silvouplè silvouplè Gon ansanm de mezi Gon ansanm de bagay pou verifye anvan ke ou konfime yon enfòmasyon e sa map diw la gen dokiman lapolis genyen dokiman E mwen menm kòm yon kòmandan pwofesyonèl, mwen p ap tolere yon polisye ki fè yon bavure grav kont laprès. M ap fè deklarasyon sa a e tepe l. E al verifye enfòmasyon ke m bay la. Verifye l avan ke nou pale. Pa kite santiman nou pale. Pa kite emosyon pale. M konprann nou kòm èt imen. Lè nou gon frè nou ki blese oswen ki mouri, kijan nou blese jis nan nanm nou. Men, kòm m konnen nou se dè pwofesyonèl, avan ke nou pote yon jijman ou di mwen pote yon afimasyon, verifye l. Anrejistre deklarasyon DG lapolis la bay sou ka sa a. Anndan komisarya Dèlma.